Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kaw pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon genyen yon fenomèn ki ap pran pye o nivo de la rejyon metropolitèn de pòroprens. Sa te fèt lontan de manyè diskrèt. Men jounen jodi a la, li pran fòm e l kòmanse antre nan kad yon kanpay. Ki sa li ye? Se, m ta kapab di, solidarite vizib dè bandi zame alega de moun ki nan antouraj yo oubyen moun ki a distans. Ki sa l ye? Nou wè. Yon tranbleman de tè pase li frape le gran Sid. La premyè pèsòn ki li menm fè deklarasyon pou fè konnen ke li pral pote èd, se byen Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Li fè anons lan epi kèlke jou aprè, li kòmanse resevwa kichòy E nou te wè nan emisyon hier la nou te vini avèk yon video kote ke gen dlo, genyen prela avèk lòt materyèl ki kòmanse vini. Brèf, yon ti tan aprè nou ta pral wè se Izo li menm ki mete anpil bagay atè a la pou voye bay Jeremi. Eske gen lòt nèg ki ap antre nan lojik sa a? Petètre Ti Lapli, on sè pa. Men quand on dit Village de Dieu, entre parenthèses, ou ta kapab di Ti Lapli tou. Men brèf, chak nèg ap eseye fè yon bagay. Eske Krisla pral fè la li menm pou departeman dè Nip? Paske nou konnen ke misye se nan zòn Peti Twou li soti. Le fèt ke mesye sa yo antre nan lojik sa a, vin genyen yon lòt nèg ki li menm tou, Li pa vle antre nan kanpay sa lajman laj, sa vle di pou voye èd bay moun nan gran sid peyi a, men li fè yon bagay m ta kapab di senbolik bò lakay pa l. Lanmò 100 jou. Lanmò 100 jou ki li menm kontwole anpil zòn nan kwadèboukè an avèk baz 400 mawozo, ebyen lanmò 100 jou fè yon gwo demonstrasyon. Quelle est cette démonstration? Lanmò Zanjou achte diri, l achte pwa, l achte lwil, li fè kit e li reyini anpil moun ki nan zòn nan epi pou kapab bay moun sa yo kichòy. Men nou konnen nèg sa yo plis kote ki basyon yo se nan Papay. Alò m ap mande m èske se nan blòk sila a yo t ap fè distribisyon sa a? Pou moun ki te envite yo, yo gen dwa ak yon kit alimantè Men pou moun ki, paske nou konnen ayisyen dabitid depi yap bay, bon depi moun nan tande yap bay, li parèt. Moun ki parèt ki pat gen envitasyon yo, bon li di li pral bay yon ti monnen. Men jiskavan m ale pi lwen, fò m di nou ke kanpay sa li vize kisa? M ta renmen nou konprann wi, on kanpagn konsa kisa l vize? Eske se le pardon de moun yo fè abu yo? Obyen eske yap travay la mesye sa yo pou kapab rodore imaj yo? Konpranne byen wi, Babekyou ap voye kichòy nan gran sid peyi a par le byè de G9, Izo ap voye nan Jeremi, Lanmò 100 jou li menm ki pa ka etann kanpay li a o nivo de gran sid, men li reyini anpil moun bò lakay li pou bay moun sa yo kichòy. Le diable derrière tout ça peut être considéré comme le sage pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment et pour ceux ki yo menm ap viv bò kote yo, yo pa fè mal. Konprann sa m ap di w la wi. Paske kounya la a. Aprè tout sak fin fèt la la, sa kapab rive on moun Jeremi wal pale Izo mal devanl lap jourew, sa kapab rive on moun nan pòtoprens nan gran sid ou pale babekyou mal lap jourew, on moun nan nip si krisla voye wal pale krisla mal lap jourew, mpa menm bezwen di pou moun ki nan blòk nèg 400 mawozo yo. Yap joure w paske moun sa yo pa wè leta devan je yo, se mesye sa yo yo wè chak jou. Menm lè ke genyen anpil ekzaksyon ki ap fèt. Sa vle di kisa? Sa vle di ke jounen jodi a la kanpay nèg yo ap fè a se yon kanpay pou ta kapab envèse lojik lan pou di ke a Se la polis, se leta ki dyab mesye sa yo ap fè travay yo. Pa egzanp, yè m ap gade kelke kòmantè pa rapò ak emisyon Izo a, epi gen yon moun ki di, remèt peyi a bay Izo non. Tèt chaje wi la fami. Antouka, ann gade kòman distribisyon an te ye o nivo de Kwadèboukè, zòn mesye 400 mawozo yo kontwole, epi sèl chèf ki ap kontwole, k ap sipèvize. Yap ba nou ti souvni. DG ap ba nou ti souvni. E nou ta renmen pou tout moun jwenn. Men tout moun map oblije pa ka jwenn. Tout moun nou ta renmen tout jwenn nèt wi men tout moun oblije pap ka jwenn. Depi se moun ki gen kat nan men nou yo pa fè bourara. Depi se moun ki gen kat tout moun ap jwenn nèt. Al nou konn konbe kat nou bay, nou konn konbe manje nou gen. E sa ka rive moun. Sa ka rive moun. Ale di nou ta bay on ti sak diri, on mamit pra epi nou ta bay 100 dola pou al achte ti bagay sòs. Men nou oblije pap ka ba moun nap bay diri a nou oblije pap ka bal kòb la ankò pase gen moun ki vini san envitasyon. Ni moun ki vin san envitasyon an. Moun bèso, moun kokowe yo. Moun ki vin san envitasyon an a vle di nap mete yo sou lin pou nou ba chak on monnen. Yo pa ka al blanch. Pate sa fè tout moun desann sou pate sa. Ebyen, nou wè kòman sa pase. Jounen jodi a la a, fò n di ke pandan lapolis ap prepare l pou al fè operasyon dèyè mesye sa yo, ils sont intelligents. Yo pase a l'action pou kapab bay popilasyon an ti kichòy. Nou pa konprann sak pase a la? Sa vle di, yo benefisye yon lòt fwa de estim popilasyon an. Sa vle di ke sa kapab rive ou wè lapolis rive nan zòn nan epi ou tande manifestasyon. Yo di w, oh, misye pa mechan non, nou pa kab vin dè nèg a la, se li menm ki papa nou, se li menm kap pwoteje nou. Sa yap fè a pou popilasyon an se byen, pou anpil moun se pa byen, e pou leta se trè danjre paske lojik la kapab. vin envèse. Konpwone byen. Merci la famille kom toujou un maximum de komantè, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!